M gen pitit fim ki fini lekòl depi ane pase, pwoblèm peyi fèl paka al lekòl, m anvi etirel ayiti, m bezwen lajanm poum fonksyone frè. Kotem ye a la, pa gen moun ki konn sa map regle kòmanm fè viv ok e se pa sèl misye k dwem non ou wè yè m gen 2 nèg ki dwem m te site non yo, evens a otyo yo relem yo pale avèm m konprann yo, e m ba yo delè an jwen. 5 jwen yo pa rive sou mwen opita m ba yo 2 mwa ankò pandan m fè 5 an map tann yo 2 mwa yo pa rive sou mwen aprè map pran live pou yo pi rèd tou pase fò yo respekte kouraj moun menn ok fò nou respekte kouraj moun nou menm ayisyen sak fè ayiti nan eta li a paske nou tolere vòlè ap nap vote pou vòlè nou dakò vòlè ap dirije nou ok. ok nou dakò vòlè ap dirije nou nou pa gen konsyans ok lè nou wè fanm ap derespekte atis yo sou entènèt nap aplodi kon atis yo ap revandike pou monnen yo nap aplodi mwen m pa gen sponsò k siyen m ofisyèl non nou janm wè non m nan gwo pwogram nou janm wè m ap vire avèk politisyen nou janm wè m ap vire avèk atis ki gen lajan nou janm wè m ap vire avèk milat ki gen kòb Boujwa ki gen kòb, nou janm anba viv avèk Ayisyen tèt grenn ki gen lajan, m viv avèk nèg ki enb menm jan avè m, nèg ki gen kouraj pou goumen, nèg ki ka kreye, nèg ki entèlijan. Sa moun sa yo m vire mwen menm. Ok. Sa moun sa yo m vire. M viv avèk nèg pòv menm jan avè m. M pa janm moute sou entènèt m ap moute m gen gwo machin, m gen gwo kay. M regle afè m anba chal. M regle afè m an soudin, m regle afè m byen. Ok. Yow DJ k poussy yè k te envite misye vin pale kaka de mwen k rele Lovamix kap viv Boston an, ti masisi a. Banm diw bri frè, ou son nèg ki gen kolòn ki pa gen kolòn vètebral, ki gen pwèt kase. Ou bliye DJ kiyès ou te ye, ou chanje kan. Mwen menm dat m kite Rockfam baz, m poko janm pote mouchwa wouj nan vim non, m fè biznis avèk nèg ki gen mouchwa wouj, men m poko janm pote mouchwa wouj nan vim. M son reyèl pou lavi m ye mwen menm. M pa fake tankou w. Ok Ou bliye lè w te vin lakay mwen an 19 an te vin mande m ranjistre w pou m te rann ou sèvis Jodi a w vin di m raketè imigrasyon M fini lekòl wi frè M gen tout diplòm mwen la wi M gen tout papye bakaloreya m la tout pre m te fè wi M pa gon gwo diplòm inivèsite Se paske m te chwazi pran lari a manman m gen mwen menm mwen 7 pitit e mwen k premye M te kitel bay lòt yo chans, m te chwazi pran lari a jodi a men kiyès ke m ye? E sèl mwen nan fanmim wap wè gen zanno gen cheve trese, m gen frèm sèm yap travay labank, yap fè biznis, yap travay lòt kote e mwen k chwazi pran lari a paske m te vle ba ou chans ok pwent kase ou pa yon kolòn vètebral ok Lovamix m gen pou m wè w m krache nan figi w ti pousi. Map moutre nou ke Dodji nou konnen ke saj la son bèt ki gen yon bèt kap dòmi anndan l tou. Ok. M pa janm ap kouri dèyè it. E mande tout atis kap mennen la kounya yo. M gen anprent mwen sou yo tout. M gen anprent mwen sou tout. Lè yo te fèk parèt m te kolabore avè yo. M sipòte yo nan emisyon m. Kisa w fè? Bon, Guy Malo banm di w yon grenn bagay. Ou manager yon atis kap mennen e ou lib wap pran sou atis la. Nou la nap derespekte moun, nap desann moun sou entènèt, maten an misye tèlman fake, Guy Malone poste yon foto m maten an ki di oh map map map shit man, misye di map bay moun ki banm manje, disrespect moun ki banm manje, Guy Malone ou di w banm sponsor, Mete prèv la sou entènèt pou nou te kilote peye m kòb pou m te pou m te site nou nan kanaval. M te site nou nan kanaval se paske ou konn sa k fè m te site nou nan kanaval se paske ou menm ou te ban m lokal ou ou te ban m lokal ou pou m te fè videyo mwen menm kòm nèg ki rekonesan m di w baz mèsi paske w ban m lokal la w pa fè m peye ok m ap met nou nan kanaval m an retou kounye a w di w te ban m sponsò m ou te resi w te peye m kòb sponsò a masisi sal fake. Ok Moutre m kote w te peye m kòb sponsor a Fake Maten w poste video m la w nan ba video w nan ba foto a ou kouri delete li paske w pa reyèl e tout sa mesye w te ap kanpe dèyè w m pap delete yo W ap peye m masisi sal W ap peye m M redi di pou m gen kòb mwen Wè jodi a la m pa wont di yon moun sa menn Fanmi m di sispèk men pou ti monnen yo pa ta sipoze fè l Ok Frè m sè m Gran frè m ban m mato kòm avoka k ap defann mwen nan kòz m rete nan mwen menm. Ok, m rete nan mwen menm. Ok, m konn moun anvan lajan, men m ap chwazi fè sa m ap fè jodi an la, se pou okenn nèg pa oze vin manke m dega ankò. Okenn nèg pa dwe site non m nan anyen mal ankò, paske mwen m son nèg ki gen yon gran kè. Bondye ban m chans, chak fwa m tonbe m releve men. M kreye pi yon records ok m kreye yon paket biznis yo pa mache paske m yon peyi kaka m pa jwenn moun envesti nan mwen men ou konn sa m fè m touse pye pantalon m m bliye si m t atis m mete m ba menm jan avèk tout malere tout moun ki anvi ki aprann ki gen kran pou goumen pou reyisi nan lavi yo ok e sa m chwazi fè menn se sa m chwazi fè travay brase legalman Fè mizik, met mizik sou entènèt pou vann, sipòte atis, ba yo kontra, se sa m fè menn. Ok? Jodi an n a pa vin pale, ou wè moun k ap pale te tanba lèv, k ap di m te si te tanba, n ap pale, paske nou tout bezwen bòz. Mwen menm nou di se mizik m te bezwen mete pou vann, mwen menm m ap met mizik pou vann. Ok Map met mizik pou vann Map redi nou ankò mwen menm m dwe moun tou M fè sa m fè a la jodi an Se pou moun sa yo kem dwe a Pou m konnen m bay tèt mwen prensip pou m peye yo pou m aprann Wè tout whatsapp mwen On moun pat konn lèm te wa anlè nan whatsapp ou aktyèman la al sou whatsapp mwen M gen 2 whatsapp al sou yo nap wè tout dènye fwa m te moute M chwa pa viv nan kache ankò M chwazi pa viv nan kache ankò Se pou m kapab aprann respekte tèt mwen m aprann respekte moun. Ok M aprann respekte moun M pa m se yon nèg ki pa konplekse Lè m bezwen règle afè m an Ayiti Si se moto pou m pran M pran moto M al règle afè m M pa nan mande nèg woulib M pa nan mande nèg E si gon nèg ki wè m konn Miami Ou konn pran m ou mennen m nan club Ou al trip avè m Se paske ou konnen m se yon atis M ka ba w spot la e ki fè w konn fè l Si yon nèg chwazi Sipòte m Se paske ou konnen an retou m ka ba w Pa gen okenn moun k ap bay moun ki pa pran Nou se ayisyen ti zòrèy ok nou pa respekte tèt nou nou pa respekte moun nou di sa nou vle sou moun nou panse nou ka disrespect moun mwen menm m pa gen okenn nèg m pè kit m mouri kote m kouche nan sèkèy la fò m fyè de sa m fè a jodi an paske misye pa respekte m misye te fè m konnen si l ban m kòb se favè l fè m paske m pa t al vòlè pou m te jwenn kòb mwen an mwen menm. M ap redi l ankò, m dwe tou! Demen maten moun dwe yo ka chwazi fè m sa m fè misye la a, y ap ban m prensip pou m pa janm fè l tou. Men fò m bay misye prensip! Ok? Pa konpare matirite avèk figi plen bab Gig Malon. Guy Malon, wè mwen menm, gen de pawòl m di nan mizik m pa konn poukisa m di yo e m toujou vin wè yo apre. M p ap di m s on pwofèt non, men m s on nèg a may, frè. Ok Ou pa janm wèm nan bas ap fimen bòz a nèg ap bwè kleren a nèg m fèl lakay mwen avèk nèg saj nèg ki respekte moun menm jan avèm menn Nou pa janm wèm ap show off sou entènèt m poste sam kapab fè ki bon ki ka itil moun e anpil nèg ki nan piwo wè jodi a yo pa avèm ankò kote yo Yo pale tout tenten sou dom m pa janm di yo anyen men map peye yo semèn sa pou yo fèl Ok Wè mwen menm m te ka chaje emisyon wi pou m t al pale m pa bezwen moun angaje avè m m pran responsablite m pou kont mwen atis pou m pi fou pou aprann respekte moun m mete m saj m pale avè w ok wè lòt nèg yo yè yo rele m pou yo pale avè m menn. Ok Gen lòt nèg yo rele m Evens Aocho rele m yo pale avè m malgre yo t ap bloke m tout kote yo pa t janm vle pale avè m m tande yo e m konprann yo m di yo m ap tann yo toujou m gen pasyans apre senkan si jou pa ane pa touye m se pa jou ka touye m si jou pa touye m se pa kèlke zè k ap touye m si è pa touye m se pa minit segond se pa tyès k ap touye m ok. Guy, ou gen pou dekouraje avè m. Touye pou touye m pou m ba w vag. E m pap fè vi m ap pale tenten sou entènèt non. M la m ap tann ou. E jou w peye m nan, m ap moute sou entènèt tou pou m vin di moun yo w peye m. Ok? Pou m vin di w peye m. W ap aprann respekte moun. M tande w te nan Otopat e nan Wenndiksi a, Otozòn, ou te konn pran kat moun se skema w ye. M tande w konn vòlè pyès machin moun pou al jere lòt bagay. Sa se nan mouda w baz. Ok m pa kat kredi m pa pyès machin ou pa ka bon sou mwen frè wap peye m ok hein m tande moun kap vin di kot pou ti monnen e e atis ayisyen ap kriye a map di nou yon grenn bagay dènyèman m wont yon ti fanm ki tap disrespect Dpèfèk Tout moun t aplodi pou yo di sispèk li. Nou tèlman pa renmen ankouraje moun, jodi a l ap vi mennen vi l, l ap chou anfa fanm ni, n ap pale kaka sou li toujou. E la m ban nou respè Ayisyen. Se Ayisyen nou ye vre. Nou la sèlman pou n detwi moun, nou ap ankouraje moun. M soti mizik mwen, m soti videyo, m sipòte atis. M pa janm wè moun poste yo non mwen menm. Ok m pa janm wè moun poste anyen m m toujou fè afè m poukont mwen wè aktyèlman la m kreye medya pam paske m konnen moun pap sipòte m e gen nèg m peye yo pase nan kaka pou sa m fè pou rap m ta dwe se yon nèg ke tout moun ta bay ouvèti pou sa m fè pou rap de lè rapwoche kòman sa jodi a pa gon rapè m pa gen anprent sou li kap mennen nan peyi a menm m pa genyen l m gen anprent sou nou tout m sipòte nou tout. Ok M rete 6 minit la map fè 30 minit wap pale Paske m gen bagay enpòtan poum fè m paka fè vi map blas map voye on pousi wol monte Nap di nou reyèl e nou kap fè yo pale nèg lari mal m pa janm di nèg lari nan mizik ou sak fè m pa di nèg lari paske m pa leve nan lari 7 m soti pòdepè nan zòn defavorize. M soti Pòdepè de la Fabrik, m fèt nan Lopital Imakile. M se pitit Imakile, m se pitit Grann Sentane. M se desandan Kapwa Lamò. Guy Malon, ou pa ka fè m pè! W ap touye m pou lajan m nan, m ap tounen m vin ratibraze tout ras zansèt ou! E sèl mwen k ap gen pouvwa pou fè sa! E make sa m di w la frè. Ou gen lè w pran m pou yon timoun. Ou wè mwen menm baz? M fèt 10 septanm 1982 frè. M gen 38 ans sou tèt mwen, septanm ka vin ap fèm 39 ans, baz ou pa ka fèm pè mèt. Ok. Ou wè, 2 pitit yo m gen an, m gen Sael, m gen Karen, m gen yon pitit fi ki pral gen 20 ans. Ok. Ou wè lè map pale avè yo, malgre gen defwa m pa ka ede yo, ou konn sa m toujou make sure m fè, m ba yo lanmou pou yo konnen papa yo renmen yo. M pale avè yo an bebe, an cheri. Ou wè, papa m pat janm konn di m li renmen m, men sa k fè m konnen l te renmen m, se paske epòk sa, granmoun te konn met prensip sou timoun, pou makanda pa manje w, pou pa byen avèk nenpòt ki, pou pa fè move frekantasyon. Mwen menm leve a granmoun, m rapè m kontwole djòl mwen. M son rapè, m pa vle w voye monte sou moun frè. M fè mizik ki ka rete vivan pou ka itil pitit mwen demen, lè m mouri a viv de mizik mwen. Ok. N ap di nou gen kòb, w ap fè foto, do teni, bòt Louis nan pye w, siga nan djòl ou, bab ou klere kou miwa de zanj, epi vòlè w ap vòlè. Hein? Vole wap vole. Si w te respekte fanm ou an, ou respekte pitit ou, ou te respekte fanmi w, ou pa tap fem sa w fem nan la. Ok, pa gen kob la pou m ta fè w sa map fè w la. Pa gen kob la pou w pat ban mwen, men map ba w prensip pou respekte moun. Ok. Wè mwen menm, m pa gen moun avè m nan sa m ap fè a, m fè l pou kont mwen. E m pa fè fo paj, m pa delete non lè m fin fè yo. M ap plen moudon w, ti vagabon, pousi wòl. M ap fè w respekte moun. Mwen m pa konn pè moun non kote m soti a baz. Ou konn sak fè tèt mwen toujou bese, m pa vle gad moun nan je, se pou bèt kanndan m nan pa reveye pou m manke w dega. M toujou ret tèt atè paske m toujou vle respekte moun frè. Gen moun ki gen lajan k pa gen non m, ki pa gen respè ke m genyen an. Gen moun ki gen lajan ki pa gen popilarite ke m genyen an. Gen moun ki gen lajan k pa gen may ke m genyen an. Bagay sa yo pa achte yo, ou fèt avè yo tande papa. Menm jan ou menm, m pa konn sak fè w non, men w fèt vòlè patizan. Ok, m pa konn sa w ye non, m pa konn kote w soti, men mwen menm m konn sak fè m te lonje w lajan m san resu, pase m konnen gen yon grenn bagay, ou son manadjè yon atis, ou son nèg ke anpil moun konn ap pale de li, ou pa ka vòlè ti kòb sa a. E sak fè m te fè w konfyans, m te lonje w li, san papye sinye. E ou menm ou fè m kwè. E ou menm ou fè m kwè ke ou pa dwe m se favè w ap fè m. M ap fè w favè tou frè m. M ap plen moudon an w tout kote m pase. E m ap desann Miami. Lè lide m di m, ou konn sa k fè m mwen m chwazi yon zòn andeyò m al viv. Ok, pou m fè ti tan m ap fè anvan m desann nan peyi m. Se paske m pa soumoun, m pa bezwen vire avèk okenn sipèsta, m pa bezwen chay pèsòn. Gen nèg merde jodi an ki anlè kap mennen e ki soti pou trip sou mwen tou. Map fini sou nou tout tonnè kraze m. Moun mèt di se egri m egri, map plen mouda nou. Fò nèg aprann respekte m, m pa janm repwoche moun nan vi m. On nèg konprann pou trip sou mwen, map plen mouda w. Ok? M pap ban nou manti, m pa menm konn kòman m tire on bal nan vi m. Men map aprann fè tout pou nou pou nou aprann respekte moun. Map met djab nan mouda m, Bondye avè m, inivè avè m, map medite pou nou, map fout nou prensip. Bann ti vòlè. M rete on minit poum fini map di. Jodi a map pale la paske m pèdi metriz. Men map pèdi m pèdi metriz lan se poum ka jwenn respè m devan moun. M pa dakò okenn ti vagabon tou anba grenn rans avèm. E video sa ap rete pou tout tan gen tan pou yo konnen yon lè Dondjite bay yon nèg prensip. Map redil ankò. M dwe moun tou. M pale avè yo, m pa kache. Gen anpil fwa moun wè m pa fè, pa janm wè m sou entènèt, yo pa konn ki pwoblèm m konn ap andire, ki strès m konn ap pran menn. Manman pitit ap fucking mete m cho, ok. Nèg yo gate koz relasyon m gate a mennaj mwen, ke m gen yon pakèt tan avè l, nan bay madanm mwen chalè pou kòb, nan bay fanm mwen chalè pou kòb, nan ban m chalè pou kòb, ok. E pa tout moun ki gen kran pou jere sa. Em bay madanm ou respè li chwazi kanpe avè w wi ou konn sak fem bal respè paske malgre tou malgre w vòlè lap sipòte w m bal respè l pou sa e pa tout fanm ki lwayal konsa e map al moutre tout moun kap di kem tap mande madanm misye featuring nan e gen moun ki te ka wèl gen moun ki te ka wèl m te antre m bon pòs madan manzè m te dil poul kontakte m se paske m pat vle bagay la rive la. M te ekri madanm misye, se pou madanm misye te kapab, se pou madanm misye te kapab omwen voye yon ti dlo sou dife a pou bagay la pa dejenere. Men madanm misye trip sou mwen tou, paske madanm misye di l ap rele m li pa janm rele m, malgre m kite voice men yo. Moun ki ta di m ap mande featuring yo. Pou kisa la, featuring pou kiyès? M pa janm swiv featuring a Superstar non. M chase underground. Se avèk underground, avèk nèg ki gen talan m featuring. Moun ki sot anba kap monte paske m anvi grandi yon jeni, m anvi yon nèg depase m nan listwa mizik ayisyèn pou m fyè m kanpe m di mwen k mete moun sa deyò, se mwen k soti albòm ni. Ok, men li, men li, nèg ki tap di map mande featuring yo, featuring pou kisa? E m ban nou 2 mwa nou pral wè sak rele nèg ki gen talan tande. Nou wè m pa fè tèt cho, m gen studio pandan 10 ans, m pa janm gaspiye album ni gaspiye mizik non, paske m konn ki kalite map chache. Ok, m konn ki nivo mizik m bezwen fè mwen menm. M pa gen foli pou m ap pwouve moun ke m se rapè ankò, ni ke m konn rap. Kounye a m se yon mizisyen, m se yon pwodousè, m se yon egzekitif pwodousè, m se yon bizismann. M bezwen pwouve nivo m. M grandi menn. M pa gen foli moutre nèg ke m konn freestyle, ke m konn rap. Zafè yon nèg ki di w te konn ekri mizik pou mwen, zafè yon nèg ki di this ou that, m ap krache nan figi nou tout lè m kwaze nou pou nou vin lonje m lamen. Bann ti pousi. Moun ki sipote m yo mèsi anpil men. Mèsi anpil. M panse m te pou kont mwen m pa pou kont mwen mwen menm. M se sèl nèg ki pa renmn nan tanpri souple pou moun poste bagay pou mwen. M gen moun m konn ap ede. M gen moun m konn ap sipòte ki pa janm poste afè m sou paj yo pandan y ap sipòte moun ki pa janm ede yo nan vi yo e ki p ap janm ede yo tou. Sa pa janm fristre m. Ok. Sa pa janm fristre m non mwen menm. Pase tout moun granmoun ou fè sa w vle. Ok. Respè frè m wè 30 minit lan ouvè. M wè l rive. Eskize mwen. ok antouka m renmen nou anpil ok m renmen nou anpil ok map di madanm misye rete lwayal a mari w ok rete lwayal avèl men jou yo mare l anba kòd tou m swete ou al nan kòd la avèl tou. M swete w al nan kòd la avè l. Paske lè w gen yon moun nan vi w k ap fè sa k pa bon, rale zòrèy li. Wè mennaj mwen lè l wè moun ap ban m cho pou lajan w konn sa l fè? Li ban m presyon pou m remèt kòb yo. Li make sure m remèt yo. Ok? Li make sure l remèt kòb yo. Mwen m pa nan site non moun ki pa fè m mal. E si m ka arive di madanm misye kòm tout moun konn kiyès li ye se pa paske m ap derespekte l non. Se yon moun m apresye, se yon moun m konn lontan. E yon fwa m pale avè l, ou konn sa m te di l? M di l, m konn sa k fè m ba w respè w kòm fanm. Ou se yon bèl fanm, nèg tout nèg ap kouri dèyè w. Ou afiche ou a mari w. M swete w rete lwayal avè l paske nan mizik ayisyèn, depi yon fanm ou pa respekte tèt ou, yo p ap respekte nèg ou tou. Mande l si m pa t di l sa yon fwa. E se yon moun m apresye, paske pa tout moun ki gen kran sa a baz. Pou w pa t konnen anyen, pou w rete w ap fè yon bagay ke w pa t janm konn sa w t ap fè yon fwa nan vi w. Gen moun ki gen talan k pa gen popilarite l gen an. Se respè sa ye. Ti masisi k rele Lovamix lan fre. Ban m di nou. M ka pran presyon nan moun nèg la a. Wata eta k rele peyi Dayiti a. Ou konn sa k fè m pa janm kite l? Se paske se la m gen fòs, se la m granmoun lakay mwen. Pou siwo l. San kolòn vètebral. Male.